Move nouvèl pou ayisyen ki nan pwogram viza Prezidan Joe Biden nan. 20 gouvènè repibliken mande pou kanpe pwogram nan anvan 25 avril. Ou raple ou nan jou pase yo, yo te leve kanpe deja. Ebyen fwa sa frèzesè byeneme, yo mande rapid rapid pou pran yon desizyon preliminè. Rale chèz ou, m pral ba ou detay. Frèz e sè byeneme, kowalisyon kriminèl ki te resevwa lajan pou asasine prezidan Jovenel Moïse, yo preske fin mete tout anba kòd. E sak bèl la frèz e sè byeneme pa bò isit, jan m toujou renmen di l, sèl achiv k ap rete, nou pral montre ou foto mesye yo te fè ansanm, ladan l genyen 4 ayisyen ansanm avèk 4 kolonbyen, E genyen 2 lòt etranje frèzesè byeneme. Genyen deja 7 ki anba kòd e gen 2 yo poko depoze la pat sou yo. M pral prezante ou yo youn apre lòt, jan ti pwovèb kreyòl la di, kreyon jistis Bondye pa gen gòm. Lapolis anonse yo mete anba kòd 3 endividi. 3 endividi sa yo ki ta enplike nan asasina ansyen senatè Yvon Buissereth ansanm avèk polisye Arenthon Rigaud. Rale chèz ou chita konfòtableman, Fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa m ap di ou mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abòne e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè e kont sa a ki se te Menm la a pran m. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante repons lan se lonbraj. An n pa ti krikrak pou nouvo kont nou genyen Piti piti fè lonè prezidan Piti piti fè lonè prezidan Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la sa ap fè nou plezi anpil anpil Medam, matmwazèl e mesye. Men kowalisyon nèg ki te resevwa lajan pou te planifye, pou chèche kolonbyen pou vin touye prezidan Jovenel Moïse, gade foto sa ansanm avè m. Hum! Men nèg yo. Gade l byen frè e sè byeneme. Gen youn, yo poko konn non l. Gen yon lòt, frèzesè byeneme, yon ansyen diplomat, jiskaprezan, li anba kòd. Jan w ap gade yo la a, m pral ba ou non yo, youn apre lòt. Frèzesè byeneme, premye endividi w ap gade a, ebyen, n ap kòmanse ansanm avèk sa ki genyen pantalon djins sou li a. epi li gon chemiz ble fonse ok tip sa li rele janvye romero se yon ansyen solda kolonbyen aktyelman la a misye nan penitansye nasyonal depi apre asasina a li te anba kod. Dezyèm endividi w ap gade ansanm avèk chemiz blanch, pantalon ble fonse epi l gon soulye m pa fin sonje koulè a pèp ayisyen, mawon, ekskize mwa. Donk, misye se kapitèn Germán Ribera. Selon rapò dcpj, FBI, misye te antre andedan kay prezidan an. Tip sa a se pa nenpòtreki, li te fè pati de gwoup Delta. E non sèlman sa tou frèzesè byeneme ou kapab raple ou nan jou pase yo, FBI te debake nan peyi Dayiti, yo t ale ansanm avèk 4 mesye ki te nan penitansye nasyonal. Ebyen se misye ki se kolonbyen an, ki fè pati de 3 lòt ayisyen, pastè Christian, James Solages epi Vincent, yo ale ansanm ak yo nan peyi Lèzetazini Damerik. Twazyèm endividi w ap gade a, tèt li tankou tèt pikwa peyi, tèt mato kay malere, tu konpran, ebyen se ansyen senatè Lwès, John Joël Joseph, manm pati politik Inite. Alye dimitri alye ariel alye vitelom bon zanmi badio donk misye te anba kod nan peyi jamaik raplew anvan asasina freze se bieneme tip sa te konn fè on seri de gwo gwo deklarasyon menase prezidan di lap retire lavil e medam matmwazèl e mesye Nan stasyon radyo menm Zenith li te deklare menm jan yo te trennen kadav papa nasyon an Jean Jacques Dessalines nan lari ebyen se konsa yo ap depatcha Jovenel Moïse yo ap trennen kadav li nan lari. Li te fè apèl ansanm avèk gang yo pou rejwenn lopozisyon an nan batay la e non sèlman sa tou nenpòt polisye. ki ta gen malè li tire yon bandi l arete yon bandi foto w gentan rive nan baz ebyen yo ap depatcha w vle pa vle donk medam matmwazèl e mesye apre asasina prezidan an eleman sa pran madanm ni ansanm avèk pitit li li pete kouri premyeman l te kache andedan Baz nan site solèy kòm ou konnen se lal leve se chèf ansyen chèf gang lal ye tou donk lèl wè la humm a nenpòt ki moman yo ka depoze lapat sou li li travèse l pete kouri lal fonparizyen lèl rive fonparizyen li wè yo ap bon sou li paske gen anpil moun ki rekonèt li anpil moun ap pale de dosye a li voup li pete kouri, li lage kò l, l ale Ansapit. Rive l rive Ansapit, moun gentan rekonèt li, li panse pa gen siyal ki rive la, paske ou konnen, se sèlman nan ti Pòtoprens lan yo rete, yo pa panse si peyi a tout sa. Donk, li t ap eseye rantre sou teritwa dominiken, li di, e, e, bagay la p ap fasil pou li. Donk, frè se sè byeneme, li chanje plan, voup, l al tonbe Jamayik. Rive l rive Jamayik, li pa rete nan vil non, l al rete nan ti kay byen lwen. Yon ti kay frèz e sè byeneme, ti kay ansanm avèk mason, yo pentire, pran pòz se vye malere menm jan moun ki konn soti nan vil pwovens ki travèse vin travay nan chan an Repiblik Dominikèn, yo rete anba jaden yo. Se konsa misye prezante tèt li, wi l ap chèche lavi. E poutan frèz e sè byeneme, se patisipe l patisipe nan touye yon prezidan epi l pete kouri. Ebyen sa w tande a, otorite Jamayiken yo ta pral depoze lapat sou li donk aktyèlman la a frè e sè byeneme John Joel Joseph nan prizon nan peyi Lèzetazini Damerik. E frè e sè byeneme katriyèm endividi w ap gade a sou nonm bèl tay se pastè Christian Emmanuel Sanon. Ebyen misye li menm ki te fè konnen apre yo fin retire Jovenel Moïse sou pouvwa a, se li menm ki pral prezidan kòm ou konnen peyi a son peyi fatra. Donk nenpòt vye ravèt sòt kote l soti li di w ebyen m ap vin dirije bann fatra. Son peyi savann nenpòt moun vini l galope pwiske si nou te respekte konstitisyon nou, nou te respekte sa nou te di, Jounen jodi a yon nonm tankou pastè Christian Emmanuel Sanon pa ta ka just sot kote l soti ansanm avèk lame l dèyè l, li di w l ap vin retire prezidan, l ap vin prezidan peyi. Ki kote bagay konsa ka fèt aprè peyi Dayiti? Atò yon sitwayen ta nan yon lòt peyi, pa egzanp yon ameriken ta nan yon lòt peyi, tande byen wi frèz e sè, epi l debake ansanm avèk yon ekip, o l ap vin retire prezidan pou l pran plas li? Ki kote w tande bagay konsa konn fèt nan listwa yo? Ou pa pran yon bagay konsa paske peyi a chita sou la lwa. Men pa nou an li menm li chita sou yon pak, sou yon savann, sou yon je gnou youn ap touye lòt. Donk frèz e sè byeneme, lè m di nou nou pa respekte anyen nan sa n ekri, imajine w 37 lane apre rejim diktati a, Nan 37 lane sa a genyen 12 akò politik ki siyen, plis pase 17 prezidan pase. Men se kwa listwa? Tandiske nan 35 an nou gon konstitisyon ki di chak 5 an sipoze gon prezidan, n ta sipoze sou 7 prezidan. O w gentan pran nenpòt 17 prezidan e plis ke sa san bliye akò politik ou siyen. Donk sa montre ke peyi a son bwat fatra, son savann, nenpòt ti malandren mal entansyone ka soti kote l vle, li vini, li vin enpoze l, li di w se sa k ap fèt epi sa w tande a, se sa k fèt paske nou pa deside respekte sa ke nou ekri. Donk frè e sè byeneme, aprè asasina prezidan, kèk jou aprè, pastè Christian Emmanuel Sanon te anba kòd, e nan jou pase yo FBI debake pran ti konpè sa, monte ansanm avè l, nan peyi Lèzetazini. Donk, senkyèm towo w ap gade ki bò kote pastè a, se James Solage. Misye se pa moun piti menm frèzesè. Se ko konspiratè nimewo 1 nan touye prezidan Jovenel. Misye te kite travay li, l al travay nan konpayi CTU. Konpayi sila a ki rekrite tout kolonbyen yo pou te vin touye prezidan. Misye fè plizyè va e vyen Ayiti. Ayiti ansanm avèk Sid Florid pase lap planifye e raple ou premye plan se te kidnape prezidan lè lap soti la Turquie e Fantom 509 te gentan fin preparel pou kou a fèt malerezman sa pa fèt e ou pral genyen youn nan gwo gwo tèt Fantom Guerby ki ta pral tonbe nan Delma 32 epi nan aswè gon gwo masak ki ta pral fèt nan menm zòn sa frè e sè donk plan sa ki pa pase ansanm avèk Fantom 509 puiske lè ou fin kidnape prezidan se pa nenpòtre ki. peyi a pral cho. Donk kounya la a, rapidman fòk ke ou degaje ou, jwenn avyon pou retire prezidan an pou voye l ale. Donk rapidman fò jwenn yon avyon pou foure prezidan an, pou fòse l siyen epi pou al depoze l yon kote. Men jiska prezan pèp ayisyen, pyès moun poko konnen nan ki peyi yo ta pral ansanm a prezidan. Malerezman yo pa jwenn avyon, plan pral chanje. Donk. Ebyen ou kapab wè nan fen mwa jen, James Solaj te kite peyi Dayiti, li ale nan CTU pou lal di plan chanje. Men James Solaj frèz e sè byeneme, depi apre asasina a ki te anba kòd, aktyèlman la a li nan peyi Lèzetazini toujou anba kòd. Donk frèz e sè byeneme, sizyèm endividi w ap gade a, li se Antonio Antriago, ebyen responsab CTU ki rekrite Kolonbi. Pa bliye! Arcangel Pretel vini kotel di ke gon plan de devlopman pou Ayiti men lesansyèl fòk ke nou retire prezidan sa. Donk si l resevwa plan pèp ayisyen, li resevwa l nan men yon moun, donk moun sa yo yo menm yo la yo ap chèche, donk yo ap ede plan an ateri. men gon gwoup moun ki anlè toujou ki finanse asasina a, li enpòtan pou ke nou konnen. Donk nan jou pase yo, FBI mete anba kòd Antonio Andriago, donk frè se sè byeneme, yon dosye nap swiv de prè. E setyèm endividi a wap gade la pèp ayisyen, se yon sòlda kolonbyen jiska prezan yo poko kapab dekouvri non misye. Ala nèg difisil papa, donk yo poko ka. jwenn nan misye men ou mèt tann konpè yo ap rive sou ou kanmenm pase depi ou te patisipe nan touye prezidan an makache di ou pa fouti viv anpè ou pa fouti viv alèz e uityèm endividi a wap gade la se ajan Duberney Capator misye anba kòd frè e sè byeneme li nan penitansye nasyonal nan moman map pale ansanm avèk ou la e nevyèm endividi a jiskaprezan lajistis ak. Lapolis ap chèche l nan peyi Dayiti e nan divès lòt peyi tou atravè Entèpòl. Misye rele Ashcad Joseph Pierre. Donk, li te fè foto ansanm avèk gwoup mesye sa yo, mesye sa yo ki te gen misyon pou touye Prezidan Jovenel Moïse. Jiskaprezan, yo ap chèche l. Ashcad Pierre Joseph, misye se yon ansyen diplomat. Donk, frèzesè byenneme, Jan wap gade foto a, genyen 7 ki deja anba kòd, gen youn yo poko gen non li e gen youn frèzesè jiska prezan yo ap chèche l. Donk nou kapab di, frèzesè byeneme, jiska prezan nèg yo poko alèz, zo a pa fouti desann. E sa m pa kache di w, se pa nenpòt zo pwason. E m santi de jour en jour se pete lap pete gòje nèg yo, zo a se soti lap soti nan divès direksyon, nèg yo ap eseye kenbe, ap eseye gonfle venn yo, yo ap eseye manje bannann, manje tout, viv wè kòman yo te kapab desann li, oubyen kòman yo te ka rale l tounen, men jan l kwoke a, jan l kòmanse pèse sòti a, se ke tout moun kòmanse wè nèg yo. Nou fè yo. Eyy! Zo a kole nan gòj yo pèp ayisyen. Kounya a se moman pou n fè yon kout pye sou twitè. Frèse sè byeneme nou pral monte sou kont John Joel Joseph. Avan asasina prezidan an, kisa l te konn di? Pandan asasina prezidan an, kisa l te di? Se ekstrèmeman enpòtan. E nou konnen nan moman an, pèp ayisyen, gon seri de nèg ki te fon seri de deklarasyon sou prezidan. Si ke mesye sa yo te kapab klin entènèt la, efase yo, ansanm di w la sou tout rezo sosyo pou ke yo pa jwenn tras yo l ta fè yo di byen. E gon bagay ki di, sèl achiv k ap rete. Pase la a, gen anpil nèg ki t ap fè gwo menas, kòmanse ap idantifye nèg yo, e pa twò lontan frè se sè byeneme, yo ap rive sou nou. Ann gade, ebyen, videyo sa ansanm pèp ayisyen. John Joël Joseph nan dat ki te 11 senkyèm mwa 2019. Kisa ti konpè a di? Jovenel deside kanpe kontra Sogener a Paske l prè pou l bay kouran 24 sou 24 selon mwen menm. Mwen panse m pap janm wè blakawout ankò nan peyi sa. Se travay asasen an te pwomèt, se travay l ap travay. Plis gen blakawout se plis Jovenel ap ka disparèt plis pitit pèp la. Bon sa l t anvi di la? Kisal t anvi di la menm? Pase si w di konsa prezidan an pwomèt lap bay kouran. Se ou menm, selon ou menm 24 sou 24, epi se travay asasen an te pwomèt lap travay plis gen blakawout, se plis, o mwen te ka di plis gen limyè, Se plis l ap disparèt, sa vle di plis gen blakawout, se plis Jovenel ap ka disparèt pitit pèp la. Tandiske w te la, antanke senatè de la Repiblik, yon vye kontra siyen, yon nonm ap touche 12 milyon, bon, patwon w ou konnen l trè byen. Dimitri Vorbe ap touche 12 milyon pou blakawout, menm nan Pòtoprens pa gen 4 èdtan kouran pa jou nou pa janm di way. Epi gon nèg ki sanble avèw ki gen menm koulè po ansanm avèw kounya la se li menm k asasen kriminèl epi jounen jodia ou anba kòd wap djèbèdè tout la sent jounen devan FBI epi Dimitri Vorbe li menm nan gwo bilding 17 wotè gade non lap pran van lap fè live lap byen manje ansanm avèk fanmil lap wè kouran 24 sou 24 li vle benyen a dlo cho lap benyen a dlo cho dlo frèt lap fèl. Nap kite sòt, bann esklav. Donk, jounen jodi a kote w ye, ou nan prizon ti gason. Ala traka pou lavi kayetè. Frèz e sè byeneme, lavi tchoul pa fasil non, e la map wè lavi tchoul pa fasil. Donk pou fè tchoul, pou fè esklav, pou fè boukliye sistèm, se pa yon ti bagay ki piti. E moun sa yo gen lafwa wi, swè yo ka kenbe konsa, yo gen lafwa. Donk si yo te gen ti kal lafwa sa tou pou Ayiti chanje, waw, gad yon peyi nou tap gen, nou pa janm imajine sa. Ann desann pi ba gon dezyèm twit ki sa l di, Pou Ayiti, si w pile m m ap mòde w, e magdanm m ap rete sou po w, fèt atansyon. Omagòd, o wi. Se sak pase John Joel Joseph la. Humm adje lavi sa o. Pi lwen John Joel Joseph di w, M pap janm bliye sa. Yon komisè nan Petyonvil mete nan prizon 2 polisye ki te afekte nan BIPV paske yo te tante arete yon moun k ap fè kidnapin pou komisè a. Yo pase plizyè jou nan prizon, yo pèdi travay, se gras ak mwen yo rive retounen nan travay apre plizyè mwa. Ui se manb fantom 509 yo Manb fantom 509 yo Epi jounen jodia pou wè koman Waw Wè vitelom kraze lit la wi papa Isi w ka pa konprann Jounen jodia pou vitelom ap di w Pa gen lapolis Pa gen lapolis M te chita chèf polis la Nou te monte yon sòt de fantom 509 Se sdp ki prezante m senatè John Joel Joseph. Epi kounya la a, ou tande ansyen senatè met lajan atè 2000 inifòm koud, 2000 inifòm lapolis koud. Pou fè kisa? Pou fè sikilasyon? Pou kidnape moun? Pou tire sou moun? Epi yo di w pouvwa k ap destabilize. Jounen jodia ou wè ti John Joel nan prizon garçon. Zo a koke nan gòj ou. E frè se sè byen eme si nap desann pi ba toujou wap jwenn koze. Koze yo pa piti ditou. Donk mwen panse fòk nou reponn anbasadè Sison ak dyalòg san kondisyon li a devan anbasad ameriken an. Pandan Jovenel ap koupe kontra nou menm pèp la nou dwe envitel nan Renegosyasyon kontra nou te genyen ak li a paske kontra pa l la fè peyi a plis mal ke lòt kontra yo oh my God oh my Goodness hehe wi wi pèp ayisyen epi jounen jodi a pa nou wè l kontra Jovenel Moïse te genyen ansanm ak pèp la se chita ap plenyen di prezidan pa ka dis pa ka dat pa gen refòm epi kite kontra yo la èske w tande senatè. Eske w tande pèp ayisyen? Kontra pal la fè peyi a plis mal ke lòt kontra yo. Sa vle di, nèg ki tap touche konbyen milyon yo se kite yo touche konbyen milyon. Nèg ki tap fè 4 pwen konbyen milya de dola pandan 10 zan nan dwàn, nan èpòt. Frè se sè byen eme, se kite yo fè lajan. Nèg ki tap fè lajan nan fè kilomèt wout 1 pwen 5, 1 pwen 6 milyon de dola, se kite yo fè lajan. Nèg kap foure men nan leta san gade dèyè, pran lajan san kanpe, se kite yo. Paske se prezidan an ki fè peyi a plis mal ke moun sa yo kap vole depi 1900 jamè. Donk, fò nou fè trè atansyon avèk yon seri de deklarasyon yon moun ap fè. Ay lè l fè l, li pa fè l pou granmesi. E jounen jodi a, frèzesè byeneme, nou anfas reyalite. E koze a pa fini la non, gon lòt kont pèp ayisyen lò janbe sou li. Ki sa ansyen senatè a te di? L'ancien président inculpé Jovenel Moïse sortira par la petite porte au palais national. Les policiers Donk la frè se sè byeneme se 8 fevriye 2021 raple ou 7 fevriye yon kou deta rate e 8 fevriye 2021 John Joel Joseph pral fè deklarasyon sa li di polisye yo kap egzekite lòd e prezidan poze nou la jistis ap rive sou nou e non sèlman sa tou nan yon ti tan tou kout. Y ap arete Jovenel Moise sou lòd yon jij. E nou konnen, depi an 2019, gon manda ki te la pou prezidan. Bagay la t ap prepare. E frè se sè byeneme, m ap klè ansanm avè ou, youn nan erè Jovenel fè. Pa bliye, lè w prezidan yon peyi, yon nonm pa ka di l ap retire lavi w kòm si sou pretèks ke se pèsekisyon politik, moun ki pa vle wè w epi ou ret kanpe w ap gade yo konsa. Jamè. Ay si moun nan ka dil li ka fèl pawòl gen pwisans pa janm kite moun di nou nenpòt bagay pèp ayisyen moun nan diw lap touyew ebyen fon jan touyel avan oo bon li te di lap touyem li pwomèt mwen ebyen m pase pranl m pa nan di oo nenpòt sak rivem se etèl ou moun mouri pou de toujou ou pwomèt mwen ebyen map rive sou anvan pap ka son pyew anvan mwen menm klè sou sa. Wap menase m wap di wap map trennen w lajistis e mwen lajistis la paka fè anyen pou mwen lajistis ap pase m nan betiz map kase w pye w anvan pa fò m montre w ke m ka fè w tou se pa paske m vle viv ansanm avè w m vle kontinye avanse nan pwojè m pa ret sou epi pou m kite w ap menase menase jamè ay lè nèg la di w konsa atansyon nan ti tan tou kout sou lòd yon jij wap arete ki jij silvouplè e frè e sè byeneme ou pral wè 7. ou pral wè 7 jiyè 2021 ki sa ki pral pase kay prezidan. E menam matmwazèl e mesye, gen yon lòt twit ki pi ba ki sa l di, Orevwa Jovenel Moïse, sa se 7 fevriye l te fè l wi, Orevwa Jovenel Moïse, ke ton âme repose en paix. Donk sa vle di la, bagay la te gentan prepare pèp ayisyen. John Joel Joseph te gentan konn sa k pral pase nan ti bwa. Pase si nan 7 on nèg ekri, Au revoir Jovenel Moïse, que ton âme repose en paix, sa sa vle di? Lè moun di w ke nanm ou repoze an pè. Sa vle di l di w ou pral mouri. Nou klè sou sa. Un temps pour chaque chose, dit Ecclésiaste, un temps pour mentir et un temps pour la vérité. Malfektè. Humm. E frè se sè byen eme koze a pa fini la, ou pral tonbe sou tweet sa. Jovenel poko ka jwenn kote pou l ale paske mò mèt Dorval koke nan gòj li. Sa se 6 fevriye wi. Men m garanti nou Jomo ap gen yon kote pou l ale kou yo fin mare l paske l ap pran kòd sou lòd Depatman Deta. Bagay la te byen planifye. Jounen jodi a pèp ayisyen, kòm etandone lanmò Mèt Dòval te kwoke nan gòj Jovenel, E nou kapab wè, mesye lopozisyon tout la sent jounen ki te dou yo pral chèche jistis pou mèt Doval, ojoudwi yo o pouvwa, yo pa pale bagay konsa. Nan gòj kiyès li koke? Dènyèman map tande yon moun kap di konsa, wi pwosè, moun ap di wi fò yo rele Matin nan dosye mèt Doval. Men Matin disponib! Paske nan jou pase nou te di se Jovenel kap bloke ki fè nou paka arete Matin men kounya Matin disponib ki sak fè nou paka rive pou nou arete Matin ki sak fè nou paka dil vin ban nou eksplikasyon sou asasina mèt Dorval se paske se nou k asasine l e se konsa n konn toujou fè l. E konsa nou konn toujou fèl. E lè yon lòt di w konsa, wi Martine Moïse li sipoze, ebyen la jistis sipoze rele l pou l vin bay eksplikasyon sou dosye asasina Jovenel Moïse. Pa gen pwoblèm. Men lè w di la jistis sipoze rele l, men ki la jistis? E pa menm la jistis ki touye prezidan an? Atò panse mesye sa yo, yo pral janm azade yo rele Martine pou vin poze Martine kesyon? Non, ou panse yo ap fè sa? A ki figi yo pral fè l? A ki kran yo pral kanpe pou yo fè l? Bon yo konn sa yo fè? Se pa pou san rezon wè nèg yo ap chache fè koub, fè koub, fè koub, fè koub, kase vèy kouvri sa. Kase vèy kouvri sa pase yo konnen sa yo fè. Donk jounen jodi a pèp ayisyen, imajine w 19 mwa depi prezidan fin asasine, se ta pi bon moman pou nou konnen ki sa k te pase pou nou jwenn eksplikasyon de asasina mèt Dorval. Men malerezman se pa sa ki fèt. Pase ke moun ki la yo, yo te patisipe nan touye mèt Dorval. E frè e sè byeneme, asasina mèt Dorval lye ansanm avèk asasina prezidan. Antouka, jistis Bondye se kabwèt bèf, menm si w wè l pran tan, l ap rive kanmenm. Frè e sè byeneme, fò m di w, bagay yo konplike wi pou moun ki nan pwogram prezidan Biden nan. Bagay la difisil, move nouvèl. Ebyen, repibliken yo pran yon lòt desizyon ki pi rèd toujou. 20 gouvènè repibliken mande pou yo kanpe pwogram nan anvan 25 avril. Yo mande jij la pou l pran yon desizyon preliminè avan l pwononse vèdik sou plent la e yo pèsiste. Bon, mezanmi, bon imel la poko menm tonbe m, sa repibliken yo gen la? Ah! Pastè Marco, fò ta di yon bagay pou nou, eske se bwat imel la pou nou bouyi? Pou nou bwèl pou nou debarasel epi pou imel la ka monte rapid. Wap fon bagay. Bagay la di frè se sè. Ensolit nou pou jounen jodi a an palan de prezidan Biden. Oh oh. Daprè plizyè òganizasyon kap evolye nan imigrasyon sou fontyè Meksik, migran ayisyen ansanm avèk afriken yo gen difikilte pou yo skane vizaj yo pèp ayisyen. Le pwoblèm se kisa? Ap sibi pi one nan. Pa vle pran vizaj moun nwa. E tandiske, moun po klè yo pase pi rapid. Bon la ou kapab wè men ap la tonbe fè rasis ansanm ak nou. Ap la tonbe fè rasis ansanm ak nou. Moun yo sou fontyè a pèp ayisyen, lè yo mete pou skane vizaj yo di non, reeseye ankò, erè, non, reeseye ankò. Epi kou yon blan pran l, oubyen moun po klè yo, krrrip, se bon, sa va, ou ka al mande azil. Èske ou tande de koze? He, zanmi, rasis la tout kote. An tou ka, konpè Biden rezoud pwoblèm rasis ap la tande, pase la, bay la kòmanse konplike. Medam, matmwazèl e se mesye, fòk mwen di w, gen yon spesyalis an sekirite ki deklare, sou chak 3 a 4 moun yo kidnape nan peyi Dayiti, fanmi yo depanse kòb pou leta achte yon elikoptè avèk 720 mil euro pou mete lòd nan dezòd. Donk, si ke moun yo kab depanse tout lajan sa pèp ayisyen nan kidnapin, Ou kapab wè ki kantite lajan bandi yo fè. Etandiske, 3, 4 moun te kapab achte yon elikoptè. Bon, kòm nou konnen, kidnapin nan peyi Dayiti, dosye gang son gwo zouti politik, donk moun ki la yo, yo pa gen entansyon rezoud pwoblèm ensekirite, e nou klè sou sa. Genyen 3 endividi ki jwenn arestasyon yo nan kad ankèt sou asasina ansyen senatè Yvon Buissereth ansanm avèk chofè l e komisè Arenthon Rigaud. Non mesye sa yo se Kervens Jean Simon, Francky Charles epi Wilkens Louis. Frè e sè byeneme map raple w, ansyen senatè a te asasine ansanm avèk chofè l nan Laboul 12 nan dat ki te 6 out 2022 a. E nou pap bliye, e nan menm zòn sa a, yo te asasine lidè RDNP a, Eric Jean Baptiste e jiska prezan poko gen limyè ki fèt e youn nan manb enfliyan nan pati a ki se madam Maniga nou pa tande l pwononse sou dosye sa tou. Medam matmwazèl e mesye nou genyen ansyen premye minis Claude Joseph donk sa fè anpil anpil mwa depi divès kretyen vivan pa sispann poze kesyon sa. Pou ki rezon li te remèt Ariel Henry pouvwa a apre asasina prezidan Jovenel Moise paske jounen jodi a sa nap sibi sa peyi dayiti ap konnen maswife pèp ayisyen an ap monte li ta konplis piske li te bay Ariel pouvwa a gen menm ki fè konnen sil te la bagay la pa tap agrave konsa. Epi tou l te reponn pou l di kijan Ariel Henry fè rive nan tèt peyi a, e kiyès ki te pwopoze prezidan Jovenel Moise, Doktè Ariel Henry. Pou plis detay pèp ayisyen, ann tande l ki t ap bay eksplikasyon nan emisyon Aprè Pou prezidan Kite Jovenel Lapawòl. Moise yo fin asasine l, pa bliye te gen yon arete. Si gen moun ki di arete a e pa prezidan Jovenel Moise ki te siyen l, Moun lan vle di tou ke enben prezidan an te fè te gen fo e usage de fo. E m ta renmen tout moun k ap tande emisyon an konprann sa. Reprann sa w di ankò, reprann sa w di ankò Claude Joseph. Non mwen je signe larete, mwen te siyen arete. Sinyati nou te wè a se pat prezidan an, sinyati m nou te wè nan arete Ariel la, se pat prezidan k te vòlè sinyati m li te mete nan arete Ariel la. Se te sinyati pa m. Prezidan an pa t ap itilize sinyati m san l pa di m. Donk se sinyati pa m ki te nan arete a. M pa konn si gen lòt minis, puiske prezidan an pa la, k ap di ke yo pa t siyen yo menm. Men m poko janm tande yon minis di sa. Si gen youn ki di sa, li vle di ke prezidan te fè. Nader Joasséus di l. Leson an, leson an la. Malerezman, e se sa k fè m di w m pa fè tak o tak avèk kamarad Nader, petèt nou ka byen gen yon mwayen a de pou nou pale de sa. Sa m vle w konprann Guerrier, lè, pa bliye, e ou menm ou te temwen, lè Mwen itilize lidèchip mwen 72 zè ki swiv asasina a. Mwen kondwi peyi a. Dabò, mwen dekrete etadsyèj sou peyi a. Mwen bloke pò, aryopò, lekòl, inivèsite, tout bagay, pou mèsenè yo pa sove. Nou arete mèsenè yo. Mwen kominike avèk laprès. pou m di laprès ak popilasyon pou m di yo kalme yo tout bagay sou kontwòl polis nasyonal dayiti e dè fò zame dayiti ou konn kisa menm moun jodi a ki di mwen te menm moun jodi a kap di mwen ba ariel pouvwa ou konn sa yo te di yo te di se claude ki fon kou deta tande byen donk se dè de kote daprè moun sa yo le mal est infini tande. Mwen fè on gestyon ke tout moun nan peyi a aplodi de aprè asasina prezidan Moïse pou peyi a pa sonbre dan le kawo. Enben, moun ki pat janm vle prezidan Jovenel Moïse yo, yo di ke misye fè on koudeta. Yo menm phtk. Pitit Desalin, OPL pou m site sa yo sèlman, yo fè yon sèl avèk Ariel. Joseph Lambert, yo fè yon sèl avèk Ariel. Donk, dèryè Ariel vin gen yon gwo kowalisyon. Dayè phtk, ki se Nader se minis li te ye, ki soti zanmi prezidan Martelly, enben phtk se premye pati ki pral di ke Yo pa nan Claude Joseph. Fò nou sonje sa. Donk, piske yo di pouvwa pa t pouvwa Claude Joseph. Mennan, se pa presyon sa yo non. Te gen tout yon ekosistèm Guerrier Henri. Te gen yon ekosistèm ki genyen yon pati nan entènasyonal la, don la Repiblik Dominikèn, don la Frans. Te genyen politisyen kowonpi tradisyonèl yo k pa t vle m. La Repiblik Dominikèn te trè aktif pou m pa t rete. Te genyen tout Oligak konwonpi, nèg kap viv de leta rantye yo, se ki viv de la capture de leta, yo tout fè on konbinezon pou yo ejekte, pou yo pouse. Men mwen menm, avèk tout deksterite politik ke m genyen, mwen di peyi a pa sipoze tonbe nan on lòt kriz apre asasina Prezidan Jovenel Moïse, Mwen gen yon sans dabnegasyon, nèspa, epi mwen di ekoute, mwen menm, kòm Prezidan Jovenel Moïse te toujou vle, se sa l te vle dayè, ke mwen kontinye sèvi nan Ministè Afè Etranjè e ke Boisvert kontinye sèvi nan Finans, Donk mwen pati avèk ve prezidan Jovenel Moïse. Men se premye fwa e m konprann poukisa l difisil pou anpil moun aksepte l. Se premye fwa yon nèg gen yon pouvwa nan men l, li di ekoute li pa vle ke peyi a sombre dans le chaos. Li pa vle ke peyi a, m pa konn si w la. Non, non, mwen la. Okontrè, e sa m pral mande w. Oubyen ou vle m kite w fin elabore? Wi wi mèsi li pa vle ke peyi a tonbe nan men pa bliye youn nan rezon ki fè m ta renmen pou tout moun kap swiv istwa youn nan bagay ki fè prezidan Jovenel Moïse se mwen menm li te bay premye minis se petèt se pat Nader ou byen on lòt minis se paske l konnen si se mwen ki te premye minis m pa tap kenbe pouvwa a paske l te bezwen on premye minis de consensus e de fèt Guerrier pa raple w m te premye minis pou on mwa Sou 29 jou se mwen k bay yon konferans de près pou m di opozisyon an mwen rete yon jou li ta bon pou yo jwenn yon premye minis. Se premye jèn gason ki gen yon pouvwa ki pa gen yon demach enterese pou l kenbe pouvwa a. Pa bliye, pa bliye e lè sa a prezidan Jovenel Moïse pral di a tout kolaboratè l yo se premye fwa l jwenn yon nèg ki gen yon pouvwa k pa enterese ak li. Se sa k fè menm, mwen se premye minis prezidan Jovenel Moïse genyen. Lè m prale, l fè m rankontre ak premye minis k ap vini an. Pa bliye prezidan Jovenel Moïse pase plizyè premye minis. Se sèl mwen menm li ki chita ak yon premye minis, se mwen menm sèlman k fè yon pasasyon pasifik avèk yon lòt premye minis. Paske mwen pa genyen yon enterè demezire nan kesyon pouvwa. Tout moun konn sa. ki kotwaye m. Mwen pa batay pou pouvwa nenpòt ki jan. E se sa, mwen mande lòt kamarad k ap fè politik yo aprann kiltive le sans d'abnegation en un intérêt, si w vle, yon apwòch dezentèrese du pouvoir. Paske se pa le pouvoir qui est important, c'est ce qu'on va et on decide de faire avec le pouvoir, on a le pouvoir pour améliorer les conditions matérielles d'existence de la population et mwen di nou pa janm bliye sa, Prezidan Jovenel Moïse youn nan rezon ki fè l te chwazi m sou anpil lòt minis se paske l te konnen si se mwen l bay pouvwa a mwen pa pral fè okenn manèv avèk politisyen lòt politisyen pou m kenbe pouvwa e de fèt tout moun ki t ap swiv te konnen. Anpil nèg vin lakay mwen pou yo di Claude, monchè, prezidan ba w pouvwa pou yon mwa la, aranje w wè avèk tout politisyen nan peyi a, kenbe pouvwa a. Mwen di mesye non. Paske j'étais vraiment loyal. Se pa yon mo non ke m itilize. Se l'action de la loyauté menm ke m te manifeste ak prezidan Jovenel Moïse. Kounye a, pou m fini Guerrier, poukisa jodi a, on moun ka di m pat dwe bay pouvwa avèk Ariel se paske Ariel ap mal gouvène paske anvan yo te di se koudeta map fè kounyea pifò moun ki te minis etc yo tap avanse fè zye dou avèk Ariel lè Ariel pa sèvi avèk yo kounyea yo fè yon lòt bagay mètnan se paske menm gsonw bagay ki rele anakonism nap gade le pase avèk E loup prezan. Nou di si se te ti Claude ki te la, bagay yo tap mye paske ti Claude gen karaktè. Mwen pa on nèg ki depann on nèg ka vin banm dikte, tout nèg te konnen sa. J'étais un bon collaborateur de tous les ministres. M pat janm on nèg ki pran tèt mwen twò o serye, kòmsi m te kapab di w map fè entèresan paskem chèf. Se sak fè Lè map sot nan ministère afè etranjè kòm minis ou wè tout anplwaye sot deyò yal bat bravo pou mwen se paske m pat janm ap moute vit sou moun m pat janm moun ki entèresan mwen te kolaboratè ak kèlkeswa moun li te ye a men paske pou mwen pouvwa se sèvis Non men men men men la la gon ba gon gon bagay gon bagay entèresan ekskize m gon bagay entèresan ke w di la m soulinye l e ou pale de gen karaktè men Lè blan an pa egzanp di w monchè fò w ba Ariel pouvwa a, ki ki te repons ou? Men poukisa se blan ou di? Tande, poukisa se blan ou di? Non, ou sot presize sa la wi. Ou sot di pa egzanp gen moun nan kominote entènasyonal la, gen, ou pale de Repiblik Dominikèn, ou pale de Lafrans. Mwen pale w de yon eko, non, m pale w de yon ekosistèm. Mwen pale w de yon ekosistèm. Blan pa vin mande m pou m bay pouvwa yo, blan pa ta ka mande m sa. Ki sa l di w menm? Blan pa mande m pou m bay pouvwa. Non, non, mwen di w gen yon ekosistèm ki t ap konbat mwen. E la se pa kesyon de ekosistèm nan. Ekosistèm nan, ekosistèm nan, ekosistèm nan, youn nan aktè, non, youn nan aktè pwisan nan ekosistèm nan se te Michel Martelly e phtk. E fòk ou sonje sa. Paske, ou wè la, moun yo ap denatire e y ap travesti listwa. Non, ekskize, yon demi segonde, ekskize, yon demi segonde. Kèl a ete, kèl a ete la pozisyon de la kominote entènasyonal lè nou rive nan yon faz genyen Genyen de, genyen de, genyen de. Kominote entènasyonal, yè pa yon kominote entènasyonal m te kapab di ki gen yon apwòch omojèn oubyen inik sou la kestyon. Y'avè dè zaktè de la kominote entènasyonal ki gen anpil enfliyans, ki itilize anpil lòbi don la Repiblik Dominikèn. Se yo ki gen les entrées et sorties dans les ambassades. Non, men wap dakò si Core Group te kenbe w, oligak patap ka fè anyen non. Ou dakò? Non, men, non, se pa Core Group ki pou kenbe w. Non, on Paske le egzanp Core baw, Group son sa vle di konprann. si si Core Non, Group la te non, deside non, ke non. se Claude Joseph Guerrier, kap premye Guerrier, minis, Guerrier. oligak yo Paske patap ka anpeche sa. Michel Martelly e non, PHTK patap ka anpeche sa. Anpil, don phtk, te di se koudeta m te fè. Anpil minis phtk ki te nan pouvwa Jovenel Moïse la tout te mawon. Dakò? Tout te mawon. E li enpòtan. E minis sa yo, yo te prensipo minis ki te bò kote m, yo t ap bòykote m. Yo pa t patisipe nan oken konsèy. Premye konsèy dè minis ke m reyalize, minis phtk yo pa t prezan. Dakò? E sa li fondamantal. Paske il fo konprandr. Lanje, Mwen menm mwen te konprann anje a. Lè m retounen mwen wè m poukont mwen, lè ministre de phtk e pi fò, gen anpil ladan yo ki te minis phtk, pi fò te mawon. Pi fò te mawon. E il fò konprann sa. Paske batay ki te genyen an, prezidan Jovenel Moïse fin asasine, Michel Martelly kòm prezidan ki te chwazi l fè silans. Michel Martelly fè silans. E ou pral vin konprann ke lè w gade kartografi de asasina Prezidan Jovenel Moïse la, w ap gade ki sektè yo ki ladan l. Donk sa vle di ke mwen menm ki te ap asire enterima, premye kote m panse m ta ka genyen sipò, se a se nivo, m pa t genyen l. Dakò, men anplis de sa, kounye a mwen wè gen moun k ap di ke Ariel pa t gen arete etsetera. Non, se fo. Men Claude Joseph, ki kote w siyen arete sa a? Ki kote w siyen l? Kay prezidan an oubyen nan primati yo? Non, èske, m ap poze w yon kesyon Guerrier, kòm jounalis avize, wi ou non, èske te gen yon arete ki te soti Un arete a bel e byen ete pibliye. E ou di ou siyen Avèk arete a? lè Ou siyen arete a? Ekoute, ekoute, ekoute, ekoute mwen, ekoute mwen. Avèk lè sinyati de tou lè ministre. Ki kote ou siyen Dakò? arete sa a? Eske se nan Ekoute, kay non, non, non, se pa, prezidan? se pa la kesyon ke l pwopoze kòm jounalis. Non, non, non, non. Se tu es un journaliste avisé, se pa la kesyon kil fo poze. La kesyon kon dwa, non, non, non, non, ekoute, la kesyon, profesè, on demi segonde, on demi segonde, on demi segonde, ou kon metye journaliste avèk diplomasyen de bay diferan, e lò journaliste avèk diplomasyen de bay diferan. Ekoute, non, paske, paske, la se di wap di, e jiska apre la mò Jovenel Moïse, mwen pap aksepte ke ou moun di Prezidan Jovenel Moïse te fè usage de faux e utilize notre signature. e kontre nou non. PM on sèl bagay mwen mande w, ou di ke ou di ke ou siyen je suis pas au courant malheureusement mais vous venez de dire PM que vous avez signé l'arrêté ou di l mwen menm j'aimerais savoir ki kote ou siyen l eske se nan primati oubyen kay prezidan? Non je te dis se pa la kesyon kil fo poze se pa la bòn kesyon e e e bon dezole de dezole de poze la movèz kesyon mon ami frè non se pa la bòn kesyon non dezole de poze la movèz kesyon. de Dariel Henry men je dois etre veridik se pa paske mwen pa mwen advèsè Ariel Henry pou map bay manti politik la ka fèt yon lòt jan politik ka fèt ak verite Ariel Henry a ete dezinye bèl e byen par le prezidan Jovenel Moïse nèse pa se pa paske map kritike Ariel Henry kòm annular kòm kèlken ki è dekriye ilejitim e enpopilè comme quelqu'un qui dépend totalement de l'international, qui fait que, pour m'a menti. Non. Ariel Henry a été bel et bien désigné premier ministre par le président Jovenel Moïse. Et nous, ministres de Jovenel Moïse, avons signé l'arrêté. Maintenant, Ariel Henry n'a pas été installé par le président Jovenel Moïse. Et c'est là le problème. C'est là le problème. Et c'est là que l'argument de notre camarade, euh, euh, comment il s'appelle, notre camarade Nader, c'est là que son argument a toute sa valeur. Parce que, évidemment, le premier ministre désigné n'a pas été, ou bien le co installé. D'accord Donc c'est là que l'argument langue pas Ce C'est pas parce que l'arrêté n'a pas été signé. Wè, donk fòk nou, menm si n ap batay kont yon moun, politik kapab fèt pwòp. E se sa Ede ap montre jodi a, qu'on peut faire la politique autrement, san. Antouka, se malere ke, se malere ke ou pa di, ki, paske abityèlman lè yon arete ap siyen, se an Konsèy dè Minis li siyen. Se konsa m konnen l, li siyen an Konsèy dè Minis. Yon bagay gendwa diskite an Konsèy dè Minis. E ke tou lè ministre yo dakò. Pa vre? E pi arete a yo pral voye l pase l nan kare chak ministre. Dakò? Yo voye l pase nan kare chak ministre. Pa egzanp, mwen gen dwa, fòk prezidan an siyen an dènye. Dakò? E premye minis lan li siyen, lòt minis yo siyen. Depandamman de Kote w sitiye jewografikman, gen dwa se ou k siyen anvan, etsetera. Men li pa fòseman se touswit apre konsèy dè minis ou siyen l. Ou gen dwa siyen l nan biwo w paske ou gen yon sekretè ki pote l ba ou. Dakò e Guerrier? Donk se kòm sa ke sa se fè. Donk se pou m reponn avèk kesyon pou m etire dout mwa menm. Prezidan an pat itilize sinyati yo pou l te fè usage de faux pou l te fè mwen menm mwen siyen arete a dakò e tou lè ministre se pa mwen menm sèl ki ye siyen ok pa gen pwoblèm pa gen pwoblèm nou pran nòt de sa tou lè ministre Jovenel Moïse l avè siyen monchè sa mwen konnen se ke Malerezman, e se sa m ap gade onivo de rapò FBI la, pa FBI, antouka dènyè konferans ki bay Ozetazini sou moun ki enplike nan asasina yo. Mwen panse gen yon sèl kestyon ankèt la dwe Eee reponn E depi l fin reponn, m panse ke gen anpil limyè k ap fèt sou asasina Prezidan Jovenel Moïse. Poukisa plan pase de kidnaping, tande byen wi E Guerrier, poukisa plan an pase de kidnaping a asasina? Poukisa plan an pase de kidnaping a asasina on jou anvan fè w fè a? Donk on jou anvan asasina a. Men poukisa l sitou pase de kidnaping a asasina on jou apre prezidan Jovenel Moise fin pibliye on arete pou l dezinye Ariel Henry kòm premye minis? Eske. Ki dat arete a pibliye Claude Joseph? Le 5, le 5. Le 5, lendi 5. Lendi 5 arete a. Ok. Ki dat Ariel te genyen pou l te prete sèman? pou l te enstale yo. Bon sa m pa m vrèman pa t konnen. Bon sof ke sa di ke Ariel Henry li menm li te repòte dat li te genyen pou li enstale. Ou konfime sa w di a la? Donk men mwen menm mwen pa t konnen. Mwen pa t konnen. Non ou konfime ke Ariel Henry te deside repòte dat la? Ou konfime sa? Non alò mwen di w men kisa m tande. E m konprann kèk moun ki di men Ariel pat dwe gen pouvwa a. Men Guerrier edem di moun sa yo tou ki bann konbinezon ki te fèt pou yo te di se koudeta m te fè. Sa vle di ke 1 yo te di se koudeta m fè, kounya Ariel gen pouvwa a, gon anakonism yap analize pase avèk le prezan pou yo di misye pat dwe bay pouvwa a. Menm moun ki di m pat dwe bat pouvwa jodi a e Guerrier pa ou menm non. M tande 2 jounalis de lopozisyon kap di m pat dwe bay Ariel Henry pouvwa a. Men menm yo menm lan yo te gentan di se koudeta m fè wi. Granm maten wi. Hum! Jan ti pwovèb kreyòl la di, se lè pa bon pa la w ap konnen enpòtans pa bon. Donk frèzesè byeneme, nan peyi Dayiti, nou pa sispann viv nan si m te konnen. N ap fè ou konnen genyen prezidan pati politik Platfòm Viktwa a, Fednel Monchéry ankò yon lòt fwa prezante devan laprès, denonse Pierre Espérance, responsab rnddh ansanm avèk. Gregory Liberus li fè konnen tip sa a se manb gang 4 pa 4 k ap menase lokal pati politik Platfòm Viktwa a Fednel Monchéry deklare Pierre Espérance gen 4 mò k ap pousib li Jovenel, Netty, Diego ansanm avèk Shelson Pou plis detay pèp ayisyen An nou tande repòtaj sa a. Nou rann nou kont ke fòk limyè fèt sou tout bagay sa yo, e m ap raple nou yon bagay ke nou di la deja, ke Esperans gen yon dèlko, 2 dèlko limen nan mouda l. Men nan moman sa n ap pale la, Pè Esperans gen 4 mò nan mouda l. Kiyès yo ye? Si gon mò vivan ki se Shelson, ou konn sa Shelson di? Kont on fen map fen dèyè w. Ou konn kòman mò pale? Kont on fen map fen dèyè w. Li gen mò Jovenel, li gen mò Netty e li gen mò Diego. Ou konn sa yo di yo menm? Se yon k mete nou la, nap tann ou pou vin jwenn nou. Donk misye gen lanp moulen nan mouda l, li gen dèlko nan mouda l epi l gen 4 mò. nan yon gaz. Donk, misye toumante e li di w chak sa l wè devan l se fatra. Tout sa l wè devan l, tout bagay l epi esperans wè kounye a se fatra. E li rive tèlman lwen, li pèdi lisidite l, li di m se Dom Laj. E Dom Laj a m te di w ke se yon ansyen bandi ki te konn opere nan zòn premyè sikonskripsyon, spesyalman nan Ba Dèlma, Dèlma 2, Dèlma 4, Ri Sen Maten, Ri Ti Mars. Gen moun avè l, ke nou pa konnen si yo ame, si yo pa ame, epi k ap montre lokal la, k ap lonje dwèt sou lokal la. K ap lonje dwèt sou lokal la. Donk e nan sans sa a, nou pwofite okazyon sa a pou nou di lapolis, dcpj, komisè gouvènman, kòm nou genyen non de Grégory, Ribérus nan dosye nou kòm manm Grand 4 pa 4 la ke nap chache. Mwen di nou chak jou latè a la ap vire e lap kontinye entimide, fè presyon sou moun nan zòn nan sitou lè moun ap soti nan nan lokal la. E nou tou di lapolis, nou tou di komisè gouvènman an, nenpòt sa k rive yon manm nou la a, se sou kont Ribérus. ki Gregory Libérus ki se manm gang 4 pa 4 la ki genyen garaj motosiklèt, garaj machin y ap demoli machin daprè enfòmasyon ke ki soti nan enstitisyon polisyè li te sendomeng li kite sendomeng li tounen isit paske li menm li rann li kont ke li cho sendomeng. Paske genlè yo piste li, li tounen la. Donk e nan ka sa, li p fè baz li anba Kafoufèy. Donk sa vle di ke ou mèt atann ou ke gen dè aksyon malonèt ki pral komèt nan jou sa yo. Se pou sa nou di lapolis asime responsabilite w, nou ba w plak machin nan e nou ba w non moun nan e nou ba w aksyon ke l ap komèt. Donk, medam, madmwazèl e mesye, ou t ap tande deklarasyon Fednel Monchéry, donk dosye li menm ansanm avèk Pierre Espérance sanble poko ap bout nan peyi Dayiti. Byenvini nan ribrik Vwa nou tout konte. Medam, madmwazèl e mesye, gen yon fanatik ki ekri mwen. Kisa fanatik la di m? El mande ansanm avèk chak fanatik pou ba li yon konsèy, kite konsèy pa w la nan espas kòmantè la silvouplè paske li vrèman vrèman bezwen èd nou. Li se yon ti machann, konbye di, li vann pwodui alimantè, diri, sik, farin, lwil, magi, etc. Li genyen mari l, Li marye ansanm avè l depi 12 an. Li gen 4 pitit ansanm avèk mesye a. Premye timoun nan genyen 26 lane. Yon ti fi li fiyanse l pral marye. Men dènye timoun nan genyen 5 lane. Ebyen frè se sè byen eme, lè l kòmanse fè ti biznis lan avanse men lajan l ap fè biznis lan se prete l prete l labank chak mwa genyen enterè pou l al peye sou li. Lè l achte machandiz se nan kay la l mete l, nèg la vin plase ansanm avèk yon lòt fi ki genyen 3 pitit. Nèg sa ki plase ansanm avèk fi a, ebyen kounya la pèp ayisyen, dam nan vin twouve l nan sitiyasyon selon sa l eksplike m, machandiz li ap pede pèdi anndan. Li fin konte diri, konte farin, konte lwil, konte pwa met anndan, nan demen si Dye ve, lè l ap mezire met nan sak pou l sele bèt pou l al vann, li toujou jwenn yo manke. Mande timoun yo nan kay la si yo ap pran bagay bay moun, timoun yo di non manman nou pa pran anyen. Donk dam nan ap fè defisi, se ti kabrit, ti bèf, ti poul li te genyen lap plede vann pou l wè kòman l te kapab fin konplete kòb pou l al peye labank. Li di l pa kab viv nan sitiyasyon konsa. Fò l konnen kiyès kap leve bagay yo anndan. Ebyen frè se sè byeneme, gon jou swa li di fò m pran vòlè a. Li soti nan mache, l achte yon pwazon rat pèp ayisyen. Achte l achte pwazon rat la frè e sè byeneme, sa l gen pou l fè lè l vini, li mete l nan sik la, nan rès sik li te vini pase li pot ko al achte nan depo, ansanm avèk yon rès farin li di zafè mwen pèdi rès sa. Se sa l eksplike m. Ebyen frè se sè, a dezè nan maten li santi pòt la ouvè, lè l rele l mande li site non timoun yo, youn nan timoun yo pa reponn, sa vle di timoun yo ap dòmi, li rete nan chanm nan, men mesye a pa dòmi ansanm avè l, yo fè diskisyon, l al dòmi kay lòt fi a, men mesye a konn vini nan kay la. Ebyen frè se sè, Sanble mesye a rantre andedan depo a, li pran farin, li pran lwil, li pran sik kòm pa t gen diri, l ale. Ebyen, lè mesye a fin ale, o o, vè uitè nan maten, pandan dam nan ap vann nan mache, nouvèl rive, men mari l nan sant sante a ap bay flèm. Lè l kouri rive nan sant sante, li wè se pa sèlman mesye a, li jwenn madanm mesye a tou, donk fi mesye a ansanm avè l, kouche sou kabann lopital avèk divès lòt vwazinay. Sa ki pase? Farin nan mesye a pran andedan an. Lè yo l ale ansanm avè l lòtbò a, m pa konn si se grangou moun yo te tèlman grangou, yo leve yo fon pate. Ebyen pate a ki fèt la pèp ayisyen pa bliye farin nan mele ansanm avèk pwazon rat, sa ki vin pase, vwazinay debake vin manje, gon timoun ki mouri sou plas e divès lòt lopital. Donk frè se sè byen eme, lè mesye a pale yo mande l ki sak pase, li di se madanm mwen k banm pwazon. Sa w tande a, fi a tou graton kouri, li mawon. Donk kounya la l bezwen konsèy nou pase machandiz li t ap pèdi, li mete ti maflanga nan machandiz epi men se mari l ki vin pran ladan epi moun mouri. Nan ka sa a, ki konsèy n ap kite pou li? Silvouplè pèp ayisyen, m esplike nou dosye a, pa ezite Kite yon konsèy pou zanmi sila nan espas kòmantè a puiske li di nan moman li vrèman vrèman bezwen soutyen nou. Medam, madmwazèl e mesye refleksyon nou pou jounen jodi a, ebyen kite m eksplike ou yon istwa. Se yon mesye ki rete nan zòn men l se yon milyonè. Li deside fè yon fèt pou yon pitit li ki ta pral genyen 16 lane. Li envite moun nan pisin nan zòn nan, men lè moun yo rive bò pisin nan yo wè se krokodil sèlman k nan pisin nan. Epi milyonè a di konsa nenpòt moun ki travèse pisin nan ki pa mouri m ap ba ou yon milyon dola. Gen moun ki te vin ansanm avèk madanm yo epi Frè se sè byen eme, gon nèg ki tonbe nan dlo a, tonbe l tonbe nan dlo a, li degaje l, naje l naje l, soti l travèse pisin nan, epi voup, milyonè a di bravo ou gen on milyon dola. Kounya la, nèg la gon jan, l ap vin ouvè kò l sou fi a, li di yes cheri. Fi a gade l li di sa w ap di konsa, te kwè se mwen ki te pouse w lage nan dlo a. Donk frè e sè byeneme ou menm gason an nan ka sa a èske ou t ap rete ansanm avèk fi a èske ou t ap pati kite l ou di l si ou te mouri ou t ap mouri pou detoujo w ki desizyon ou t ap pran kite repons pa w nan espas kòmantè la frè e sè byeneme byenvini nan ayiti la repiblik dè koken sèl vòlè yo k ap rete fòk mwen di w. Direksyon jeneral lapolis la pou m byen di, chèf polis la menm, ouvri komisarya Dèlma 33 pou polisye yo ansanm avèk fanmi yo gen aksè pou yo fè paspò pou le pwogram de Joe Biden. Ti konpran men malgre lè repibliken ap humm men sa pa anpeche nou fè ti paspò nou lit lit toujou. Jovenel te mete l 10 mil goud men jounen jodi a ou bezwen 30, 40, 50 mil goud pou fon paspò men. Nou fèmen bouch nou paske se pwodui ra, yon rate sou mache a, mache nwè n ap pran l jan l ye a. Donk, kote lapolis ouvè biwo pou polisye fè paspò avèk fanmi yo pou kay Joe Biden, yon lòt kote DG lapolis la mete nòt deyò, louvri enskripsyon pou 33 zièm pwomosyon. Eeeeyy! Ala traka pou lave kay te nan peyi. Non! Bagay la grav wi. Mwen menm lèm di w Ayiti se la repiblik dè koken, wè la a. Kris boulit mwen pèp ayisyen. Map poze tèt mwen kesyon eske 2023 ap fini pou Jezi pa kòmanse nan apokalips la. Pase m wè l poko kòmanse manyen apokalips la. Ay sa kap pase nan peyi sa a mande pou 4 van lage rapid rapid. Ay bagay la konplike. Medam, madmwazèl, se mesye byenvini nan Ayiti peyi spesyal. Oh si peyi sa spesyal Ha ha ha Eyy Sè cheri Mwen wap jwe ansanm avèk legliz la Fèt atansyon sè cheri Fèt atansyon sè cheri Menm jan pastè a te antere lòt frè a Bat poul pa antere w konsa Siw pa konprann fransè sè cheri M ap di w li an kreyòl, Be careful! Be careful, sè cheri. Pastè, pale ansanm avèk Bagay sè a. ki pase la a, fò m rakonte w. Mwen n ap jwe ak legliz sa a. Sè cheri, mwen ap jwe ak legliz sa a. Fèt atansyon m pa antere w. Fèt at, m di w fè, m pa di w ap antere non. M. Gade figi lòt vye zonbi yo mesye. Kòman yon moun kanpe l tou l ap antere w? Sa sa vle di? Fèt atansyon pou m pa antere w. W ap touye m? Fèt atansyon pou m pa. Epi gad chita lòt yo. Pa la sè cheri. Di l fèt atansyon. Yo fèt atansyon pou m pa chante antèman w menm jan avèk frè cheri. Ou wè bèl antèman m te fè pou frè cheri? Fèt atansyon. M pa di w m ap antere w. M di w m ap m di w fèt anpil atansyon. Ou pa ka rebuke yon pwofèt. M di w fèt atansyon. M pa di w w ap mouri. M di devan tout moun e si w bezwen gade w a va gade l la. M di w fèt atansyon. Fèt atansyon m di w. Koute sè cheri dans le nom de Jésus sov eehh sè cheri yo nou fèt atansyon pou yo pa antere w menm jan frè cheri nan legliz pastè pa ka leve l fè legliz li epi gade chita lòt zonbi epi w ap vin bat kò w fèt atansyon pou l pa antere w. Fèt atansyon m di w. Si w pa konprann fransè, m ap ba w li an kreyòl. Be careful! Be careful! Exact! Tande? Ok. M ap, m ap fin di nou sa m apral di nou an. M di w sa, fèt atansyon. Fèt anpil atansyon. Pase wè, wè jou m pale, se monte y monte sou tèt mwen. Tande sa m di w? M gen 44 an depi m pastè. M fè anpil pou ou. M fè anpil pou fè fè anpil atansyon pou rekonesans pa fè m chante antèman w e lè m di w yon bagay al priye. Humm antouka pèp ayisyen fèt atansyon fèt atansyon ok si nou pa konprann kreyòl be careful. Men m pap bliye di w Ayiti dictature la pèl des Antilles Ayiti demokrasi la repiblik dèl kote sèl vòlè kap rete ki vivra vèvra ki moura kakara fèt atansyon be careful mwen di w mèsi paske w tap swiv avèk atansyon mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mwen prale map kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante bonjou bonswa tout moun non pa m se Fouco randevou kase pou yon lòt videyo bizou bizou one love.